Tande peyi a. Chofè a gen pou l peye yon dwa de pasaj men fòk chofè sa te enskri nan kaye Krisla a. Yo rele l sendika Krisla. Bon emisyon sa Pwedi m pa manti menm monchè. M pa janm bay manti sou nèg sa yo non. E yo konn sa tou wi. An al tande avè m nan gwo dosye k ap brase bil peyi a sitou nan zafè ensekirite a Bagay la vrèman konplike. Bonjou bonswa tout moun, jodia ou konekte yon fwa de plis sou Fertivi 83, avèk lonè respè nou antre lakay ou epi pote pou ou tout dènye enfòmasyon kap domine aktyalite a pou jounen jodia. Lapolis arete jounen mèkredi premye mas 2023 a nan zòn Fleryon, komin Taba, Genyen Fredlè epi Junior Pierre, genyen tou Peterson, peti frè, ak Enes, peti frè tou ki se 2 frè, jedi 2 mas la, pou enplikasyon yo nan asasina yo fè sou demann Se Felix pou te kapab pran lajan sou li, selon sa yo fè konnen. Aprè arestasyon 4 prezime asasen sa yo, Lapolis dekouvri kadav viktim nan nan zòn Diwo, komin Wanament. Kowòdinasyon Près ak Relasyon Pibik Polis Nasyonal la, Odyovizyèl la prezante yon repòtaj sou dosye sa. Lapolis Nasyonal pa kanpe nan kad operasyon yo, yo rive arete Innocent Micony Pradel nan Lagonav, yo fè konnen Se yon ajan Kò Dentèvansyon Metyendòd, li se yon ansyen ajan udmo kote yo akize l li ta afilye ak yon gwoup gang. Li te pase plizyè jou Gazen, yon zòn ba komin Ansagalè. Ansyen polisye a te sou wout pou l sove kite Lagonav an direksyon Leyogàn, se nan moman sa a, jis nasyonal yo ki t ap fè bòn gad rive mete l anba kòd. Toujou dosye ensekirite nèg ak zam touye Nickenson Prosper ki se yon pwofesè yon lekòl prive nan Pòtoprens devan baryè konplèks administratif Gantye a. Nan moman n ap pale a la, misye ap benyen nan san l e se sa nouvèl yo rapòte. Epi nan sa vyen sitiyasyon an vrèman konplike, yon nòt voice k ap sikile sou rezo yo, chèf kote chèf gang Luckson fè konnen si moun yo pa debloke wout la, li deside pase woulo a El pral mache pran moun savyen ak moun wanament sa yo jwenn se pa yo chèf gang lan pat met dlo nan bouch li poul frape trè fò kitem fèn sonje tou chèf gang Luckson li te vini nimewo 2 epòk Od Matela e jounen jodi a la se li menm ki nan tèt ekip la kap frape trè fò jann konnen an li te deja touye plis pase 6 polisye e jiskaprezan Anyen poko ka rive l e lapolis bat ba anyen poko ka fèt. Depi kèk jou yon gwo pale anpil ap fèt nan lari a kòmkwa minis Emile Prophète ta fè yon deklarasyon li mande tout sitwayen pwoteje tèt yo e anpil moun kanpe kont desizyon sa yo mande kisa yo pral fè lè leta lage yo an degraba yo lage yo sou kont gang e pèp la estomake aprè jan de deklarasyon sa fin fèt pa minis Emmeline Prophète ki lage peyi a nan gwo katchouboumbe e gen moun ki fè konnen se yon gè sivil ki anonse nan peyi pa n. Medam mesye anpil nouvèl nan jounal la pou jodi a, si w pa prese pran w ti tan sonje abòne ansanm avè nou, pataje l ak yon lòt zanmi. N ap kapab tande plis nouvèl n ap pibliye e konsa tou w ap toujou edifye sou tout sa n ap poste sou chanèl pa w la. Sèl sa m konnen, nou pral di nèg Savyen move nèg, nou pral di nèg Palmis move nèg, nou pral di nou pa bon, si tout fwa wout sa pa an mezi pou l debloke, si nou pa pran reskonsablite nou, pou Leta pa pran reskonsablite li pou l debloke wout lan. Pou moun Vèrèt, moun Doda, moun Deschapel ki t al koupe pyebwa lage nan wout la pou nou pa al retire yo. Sèl sa m konnen ap gen ayay nan jou k ap vin la yo. M voye mesaj la ba nou. Si nou vle debloke l nou vle debloke l. Si nou pa vle debloke l tou kite l sa k ap vini an pou nou tann li. Bon mwen m voye mesaj sa menm pou sitou pou moun Vèrèt menm. Mwen m p ap ba nou manti. Jounèlman nou wè. Wè nou pa debloke wout lan. Depi wout la pa debloke, depi wout konpayon an pa debloke, m pral pase tout sòlda yo lòd nèt paske pa gen dwa gen wout, gen sikilasyon sou wout Lyankou a. Pa gen dwa gen sikilasyon sou wout Lyankou a. E malè a yon moun vèt yo pran sou wout Lyankou a pou wè sa n ap fè l si wout la pa debloke pou m konnen. Si se nou menm ki ret savyen k ap pas k ap sikile nan wout la sèlman. Si se nèg ki ret nan palmis k ap sikile nan wout lan sèlman. On wout ki gen tout popilasyon sa k ap sikile ladan l, pou nou di n al bloke l, pou kiyès nou bloke l, poutèt nèg k ap soti al vòlè. E pou ki sa yo ba nou on blende, polisye sa yo, pou ki sa yo ba nou on blende pou nou kanpe nan kafou Konparemon? Pou ki sa nou pa dòmi, nou pa met blende al kanpe dòmi nan kafou Konparemon pou nou pou nou bay popilasyon sekirite pito? Ni seki, ni popilasyon k ap soti nan nan vale nan nan komin Tirivyè a. Ni sa kap soti nan komin vèrèt lan poukisa nou pa mete blende a dòmi nan kafou konpareman pou yo ba poun ba yo sekirite poun veye yo nou pran blende nou metel kanpe nan komisarya a jamè soti jamè fè anyen e nou dakò avèk popilasyon pou yal koupe pye bwa lage nan yon wout se la ou pral tande yo di nèg a zam mechan nèg a zam kriminèl la wi e moun sa yo mwen m ba nou defi m tande nou te pran machin ti rivyè pou nou te bezwen kraze machin ti rivyè nou te bezwen tchwe moun ti rivyè deja. Moun siye pa konn anyen nan sa k ap pase nan peyi a. E pa sou popilasyon, e pa sou pèp la pou nou reyaji. Reyaji sou nèg ki gen zam nan men yo a. Se sou nèg sa yo pou nou reyaji, veye yo. Ou pito reyaji sou gwo otorite yo a. E se otorite yo ki mete peyi a nan eta li a. Se sou yo pou nou reyaji. Nou pa gen dwa ap reyaji sou ti malere, ti malerèz k ap sot vin defann degoude yo Pòtoprens. Nèg ki sou vye bis ki pral pase mizè yo nan stasyon pou yo chaje pou yo fè 50 goud pou yo okipe madanm yo ak pitit yo a. E pa sou yo pou nou pase ray la. Nou konn kote pou nou pase rad la deja. Mwen m pale nou wè mesaj la m voye l pou nou e m konnen nou tout nèt pral tande l. Depi gen moun ki nan depatman Latibonit la menm m konnen nou tout nèt pral tande l. Si leta oubyen tou popilasyon ki te pran pye bwa yo, ki koupe pye bwa lage nan wout la, fè pyès moun sivye pa ka soti pou y al regle aktivite yo a. Hay, m p ap ba nou manti. Lè a pi ka nou di nèg sa vin move nèg. Picano di nèg palmis move nèg, lè a mwen m pral lage tout chan aje sa yo nèt sou wout la. E lè m lage yo a m konnen tou lè m konnen yo pran lage a tou m konnen yo p ap prann pou jwèt, yo p ap prann pou griyen dan. Yo p ap prann pou jwèt, yo p ap prann pou griyen dan. Pou m konnen pou ki sa nou bloke wout sa a menm, wout Ti Rivyè sa a pou ki sa nou bloke l. Kounye a pou nou mete tout moun sa yo nèt an otaj, pou yo gen aktivite pou yo regle pou yo pa ka regle li. Pou ki sa nou fè sa? Anzèt sa m voye mesaj sa yo ba m voye mesaj la ba nou pou n degaje nou kou mèt jan jak pou n degaje nou kou mèt jan jak pou nou debloke wout lan e si nou pa pran reskonsablite nou pou nou debloke wout lan tou sa n pran se pa nou pap gen sikilasyon sou wout lèkou a depi wout ti vya pa ka debloke depi wout konpare ti vya pou soti konpare bon an pa ka debloke pou moun ti vya fonksyone e pa pou bandi non. Si nou bezwen tue bandi yo, fè blenda kanpe nan kafou konparman pou l dòmi la pou l veye bandi k ap soti, nèg k ap soti a zam al fè, al pote popilasyon dezavani an. Pou blenda kanpe la pou l veye pou l touye yo. Mwen jure de Bondye mwen pa mwen pa tiye fi a e mwen pa konn anyen de fi a. Ou pat la menm? Non mpa konnen sa kap pase a. Ou pat la lè fi a mouri a? Non mwen pat la. Se paske nou menm nou te di m konsa ke o fò m gen sekrè menm ke yo ta kenbe m nan yon bagay se si wè gen lanmò pou m pran lanmò m pou kont mwen men banm di w yon bagay mwen te ka rete m pran lanmò m mwen sèl. Malgre Demanse Felix te deja gen plis pase yon mwa depi mesye yo te asasine l, Fredler te vle kontinye fè lajan sou fanmi viktim nan epi pran kontak avèk yon sè Demance Felix. Nan kad ankèt Selil kont Anlèvman ak Bri 2 antite nan dcpj ap mennen sou dosye sa, yo rive arete mèkredi premye mas la Fredler Gay nan zòn Fleuryo, komin Taba, nan moman li tap vin resevwa yon ranson nan men fanmi viktim nan. Yon lè epi pandan ke map pale avèk sè a mwen di sè a konsa ke sè a dim konsa ah ee gade mwen genyen 5 600 dola meriken plis 5000 dola ayisyen mwen di enben ok pa gen pwoblèm map vin dèyè l epi nou te kontre kafou marasa li ban mwen 600 dola meriken plis li te ban mwen 5000 dola Ayisyen an epi mwen vini m bay chak nèg yo 1500 dola ayisyen. Sa vle di nou wap pran kòb sou li? Wi li fin mouri epi ke nou mwen ansanm avèk nèg yo epi palan de sal te di an ke tankou nap kontinye nou kapab kontinye tankou pran kòb nan men moun yo. Sa vle di fè kòmsi se kidnapin nou kidnapel? Wi vwala. Yo al nou mandel pou nou pale avèl? Fi a pran mwen do gade ak fi an. Wi fi a konn dim sa wi. Fò di m lè ke li dim sa mwen te di l konsa ke non l pa disponib. Nan rankont dezyèm fwa a mwen te di fi a konsa ke l ap ba nou 200 mil dola ameriken. Fi a di a pa gen lajan ameriken nan wè tankou nan peyi a sa li pa fasil. Epi mwen di enben ok pa gen pwoblèm si pa gen lajan ameriken nan peyi a w ap ba nou 150 mil dola ayisyen. Li di m ok pa gen pwoblèm. Epi apre nan pale nan pale li di konsa a m pa m jwenn tout non men li ka jwenn tankou yon 100 mil yo avèk yon ti bagay dèyè l. M di enben ok pa gen pwoblèm. Epi dimanch m antre isit. Lè ke m antre isit m gen randevou avèk ti kafou fleur yo. Men li wè mwen nan siy mwen fè l yo epi se nan moman ke lè sa m tou wè tankou wè nou tout. Demance Felix, yon komèsant ki toujou achte machandiz an Repiblik Dominikèn, Chak fwa li rantre Ayiti, li dòmi lakay Fredler nan komin Wanament, depatman Nòdès. Demane Sen Feliks bral pèdi lavi li madi 20 desanm 2022 a apre ti mennaj li, Gee Fredler, fwa sa a deside planifye ak kèk zanmi li pou pran anviwon. on milyon goud ak 1,500 dola ameriken viktim nan te vini soti an Repiblik Dominikèn. Nou gon relasyon pwòch. Mwen te krele Demalcin Felix. Epi li te konn vini lakay mwen. Tankou l gen dwa vini l fon semèn, apre semèn nan li ale li ale Sendomeng l al achte. Pou kòb nou pran sou li. 200 mil dola ayisyen avèk 1500 dola meriken. E se nou 3 l te genyen tou l te mete m okouran de sa l te gen yon nèg kapital epi yon mesye l t ansanm avèk li te wè pòwoprens. Epi lè ke sen feliks li vin yon kote m premye fwa epi se mwen ki toujou achte pèso pou li pou l ka al achte sendomeng li vin yon dezyèm fwa. Li vin yon twazyèm fwa men se chak apre yon mwa li toujou fè sa. Fred Lergue, ki se sipèvizè nan Konpayi de Devlopman Endistriyèl Codevi, ki twouve l nan zòn Frantz Wanament, planifye kou a avèk Junior Pierre, Peterson Petit Frère, Enès Petit Frère, ki yo menm se twa kòlèg travay Fred Lergue ki se sèvo krim nan, Eksplike ki wòl yo chak te jwe. Sou katriyèm fwa a, mwen gen yon gwoup de zanmi ke m byen avèk yo, depi tansyonm peti frè, Pierre Junior avèk Ernest. Yo te vin pwopoze m ke fi a ap vini, ke y ap pran kòb nan men li. Men m pa t gen okenn pwoblèm avèk sa yo te di a. Epi li vini a neuf heures du soir. Mwen al chèche l. Kounye a mwen di l konsa ke. Mwen prale kote nèg yo. Men li rekonèt 2 nan nèg yo. E gen yonn li kapab di konsa ke li rekonèt li plis pase li te lakay mwen. Lè l konn vini deja, li konn lakay l ansanm avèk madam nan tou. Peterson peti frè an. Ok. Se li rekonèt plis. Se lòt la ou vin di yo? Wi lòt la se se pierre junior men se pale l konn pale avèl li pa tèlman l konnen li èske w konprann. Kòman w tiye fi a? Junior li peze kou l mwen kenbe li pou l pa fè mouvman epi lè ke lap li vle di yon bagay men tankou ou wè pawòl la li pa ka sòti pa rapò ke jan kou l jan ke tankou ou wè junior ap peze kou l la. Sa nou fè ak kadav la lè l fin touye l? Non nou tou kite l la wi. Peterson Petit Frère ak Enes Petit Frère voye jete akizasyon Fredlegue fè sou yo. Lè ke ou di tout moun defann tèt yo, lè sa a, ou pral lage peyi a nan yon kawo, or la jistis peyi m di men kòman m men kòman pou m gen zam, men kòman pou m pote zam. Lè w di m defann tèt mwen an, pou mache gwo koulin gwo manchèt, entendi se n pa gen lwa sou koulin. Nou pa gen lwa sou am blanch, sou am afe, nou gen lwa sa yo. S on pwovokasyon! minis lan fè. Se yon gè sivil li pwovoke. Paske lè m gen zam ou gen zam, lè sa m p ap gen respè pou vwazen m nan, vwazen m nan p ap gen respè pou mwen, lè sa se gè sivil, se kawo total. Minis jistis la e vin pwofèt. Kòman w ta vle w ap pouse popilasyon an a la vyolans, pandan popilasyon an ap viv nan sa l ap viv la la? Sila yo ki fè konnen deklarasyon minis jistis ak sekirite piblik la ki fè parèt aklè enkapasite gouvènman an pou tabli lapè nan peyi an, mande popilasyon an pou kanpe lwen diskou sila. Nou menm pèp ayisyen nou pa la pou n al kenbe zam pou n al sekirite chache sekirize tèt nou batay sa nou pap antre ladan paske depi lè Tousen te di nou depi nou gen zam nan men nou se esklav nou ye nou menm nou te gentan konprann batay pèp la e pa batay zam li ye. Yon peyi k deja pouri avèk zam anndan l jounen jodi a minis jistis lan voye pou n al pran zam pou n kenbe pou n jere tèt nou. Depi aprè deklarasyon sa a, manzè pa t sipoze nan tèt ministè de la jistis. Men n ap di, se byen konte mal kalkile. Nou menm ki te gentan gen liy nou, nou pa bezwen al kenbe zam. Li voye n al pou n al kenbe zam, nou pa pral kenbe zam. E n ap toujou rete nan menm liy ke n ye an. N ap toujou rete nan menm liy ke n ye an pou nou jwenn jistis avèk moun ki gen kay yo boule nan katye popilè yo. Alòske, yon lòt sitwayen menm kwè se meyè deklarasyon ki te kapab fèt nan moman plizyè sitwayen ap kouri kite lakay yo pou evite viktim nan batay ki deklanche nan mitan gwoup sivil ame ki ap twoke kòn yo. Sa minis lan fè a, moman an pwopis. E di l yon moman ki trè pwopis. Paske sitiyasyon n ap monte la, depi 94 nou ladan l. Depi debakman ameriken yo, jan sa ameriken yo te vin mete nou. Yo vini yo kraze lame nou, epi kounye a se bandi yo mete dirije peyi a. Sou pretèsk ke yo fòme yon fòs polis ba nou, fòs polis sa se nou pou ba nou sekirite, etandike menm yo menm, yo pyeje fòs polis la, yo fè majorite nan polis la avèk bandi a fè yon sèl. pou ke nou menm nou rive nan sitiyasyon nou rive la. Jiska prèv di kontrè, m konprann minis la. Nan piblikasyon sila, Ministè Jistis ak Sekirite Piblik pwofite mande Polis Nasyonal peyi an pou entansifye operasyon y ap mennen kont aktivite gang yo nan peyi a. Se pa rapò ak degradasyon klima sekirite peyi a, Ministè Jistis ak Sekirite Piblik ki gen nan tèt li Madam Emmelie Prophète, Raple popilasyon an dwa yo genyen pou yo defann tèt yo lè bandi ak zam rantre lakay yo ak vyolans. Kèk sitwayen ki reyaji sou kesyon sa kwè demach sila kapab pwovoke yon gè sivil epi ogmante gang yo nan peyi a. Nou raple n premye polisye k t ap vini la yo, nou raple n se Guantanamo epi ladan yo te sou zile Guantanamo lè yo vini la. Donk se aprè nou pral vin gen nou pral vin genyen premyè pwomosyon se dezyèm pwomosyon se dè jèn ki te trè byen fòme pil ladan yo tou gentan kite lapolis. Wi men fòmasyon lapolis nasyonal tèlke jan l ye a se te deja feblès li. Lè ou leta osi pouri ke leta ayisyen el te deja efondre. Pou la polis nasyonal byen fonksyone fò pouvwa yo, lè map pale pouvwa yo, map pale pouvwa lejislatif lan, pouvwa jidisyè a e pouvwa fò yo te solid e dezyèman lè al mete la polis nasyonl lan anba ministè de la jistis san yo pa transfòme ministè a paske Jean Paul Lundy Sa se domèn ou. Ministè lajistis te la pou reflechi oubyen pou aplike e politik jistis. Politik de jistis, politik penal gouvenman. Lò w al ba l kounye a pou l okipe kesyon polis, fò w te transfòme mini. Se pa menm zouti sa k pou fè lòt la. Malerezman, lapolitik pa dwe melanje nan kesyon teknik lan. N ap di, prezidan ameriken an, Joe Biden. L ap an vizit o Kanada di 23 o 24 mas k ap vini la e Premye Minis Kanadyen an Justin Trudeau k ap gen pou rankontre avèk chèf Mezon Blanch lan di dosye Ayiti a ap o sant diskisyon yo. Bon poukisa pale anpil dilatwa pou granmesi, fè tan pase, kenbe Ariel Henry la ki p ap regle anyen. M plis kwè peyi sa yo ya pretann deblozay la pete nèt pou gon gè sivil nan peyi dayiti paske sa ka rive nou gon jenosid ki fèt pa bò isit la gon jenosid pa bò isit la lè se gè sivil sa sipoze gen de gwoup ame kap lese frape Kounye an son gwoup moun kap teworize popilasyon an leta nan zouti militè li polis li pa reyaji donk pa epap gè sivil son jenosid ki komanse la se ke popilasyon ap mouri. An nou pran premye oditè, nap di oditè a trè kout pou pèmèt nou ka gen plis moun ki entèveni. Bonswa. Bonswa mesye Lendy avèk mesye Barbou son de ti keksyon map poze nou la mwen menm men sa map panse eske nasyon zini kap antre eske se sèl avèk Ariel Henry ka pran pa map tann repons nou pou nou ka banmwen Nou pa tande kesyon an byen. m ap poze nou ankò. Pou valè kò ki gen nan peyi a la gen si mo, gen inmo, gen GIPN, gen swadim, gen kadim, gen lame a, pou ki rezon nèg sa yo pa mete tèt yo ansanm pou yo konbat sa k ap gen la a? M ap tann repons nou. M salye nou tout respè. Merci beaucoup. N ap jis reponn pa pou. Polis la son kò yerachize menm si nou wè gen debandad polisye a paka rete de pwòpre chèf li li pral mennen operasyon non lè sa li pa pran operasyon polisyè lap tou senpleman de manb de lapolis ki deside yo menm yo pral poze on zak e ki pa tap bon ki pa tap bon menm si li ta nesesè donk m kwè ke sa patisipe de on volonte otorite kap dirije peyi a pou. Statu quo a rete la, paske yo kapab itilize manb Fòs Lame Dayiti, kèk ajan USGPN ki ankò la, fò n di Palè Nasyonal gen zam. Mesye kat yo, ki sa ap regle men pou pa gen prezidan? Pa gen prezidan epi gen tout gagòt lajan sa yo, mesye USGPN yo, USP, ki sa ap regle lan Palè Nasyonal? Yo pa kab chita ap manje kòb peyi a.